Sa ou ta eksplike istwa yon mesye ki rele Rodrigue ki gen 2 pitit. Youn rele Blue May, lòt la rele Saouda. Saouda a li fè l avèk yon fi ki rele Bebou k ap viv Ayiti. Bebou a s on fanm ki enfidèl. se pran ti bredjenn, okipe yo, epi kale tèt Rodrig. Li vin tonbe sou yon jenòm ki rele MK, MK a li menm tèlman ba l bon sèvis, MK a toujou ap moute tèt li, di l konsa, Tout byen Rodrig yo, m ta renmen gen ladan yo. Depi w te gen yon machin, MK pran machin nan. Li pa rete la. Kounye a, se kay li bezwen. Pou Bebou ka akonpli misyon sa, li oblije moute tèt Blomay. Malgre l te gen yon ti krentif pou Blomay, li moute tèt li, li dejwe ti gason. Li lage l nan fimen, li lage l nan bwè alkòl, antouka, li dejwe ti nèg la, li fini ak lavi l. E l fè Rodrigue konnen ke Blomay se yon dejwe, se yon danje sosyal, fòk li nye ti pitit lan. Bebou renmen l anpil tou. Bebou toujou ap chouchoute l, tout sa l mande Bebou, Bebou toujou fon jan pou l ba li. E l pa dakò pou Mechan nan bwè alkòl ni nan fimen. Tandiske, li dejwe Blomay li menm. Hey blan la piti a dan oh ki kout li apèl pran la oh allo comment tu vas la madame ah bon pou m byen di w la madame oui oh gade la madame misye se kil div la l ye oui m te jwe l nèt oh tout sa w di m fè yo bon gade kounye a li k pa vle kite boutèy nan men m oui pafwa misye vin ak kòb pafwa kòb ou te ban m nan m te jwe l nèt Men figil fin ale tankou e chen e chen t bezwen zo wi bon la madam poum byen diw blond may pa gen anyen nan may li ankò sa fini sa poum diw kite vye blond nou an kap detwe bon dènyeman la vwazin pa dèyè ap pwan manje li mande manje bon vwazin nan te te gen moun te graten el manje wi bon mwen menm bagay m pap fè wi. Eeh m ap tann ok jatann jatann wi dosye a nome m ap bon bon m ap tann ou Enmi ok ooh eeh gade l bay kat mwen menm ou wè dosye sa son dosye k nan men m tonnè kraze m m pral moutre yo ooh bon mwen m dejwe papa m alevwa ti zanmi m pa ka dejwe y ap konn a ki moun yo bi eeh mwen menm m pa pral jete fatra sa menm manje k pa gen ladan l kounye a m pral jete eeh ak dòmi. Sa pa gade m. Wèlè, depi ou fè frekan baz, m ba, m pa ba w machin non pou w al deyèl. Depi ou fè frekan, di m sa w di m lan ankò. Redi m sa ankò. M pral lave tèt mwen, m pral penyen. Di, repa lave m konsa ankò m montre w ou pral deyè manzè sou moto. M di w m pral lave tèt mwen, m pral penyen monchè Kaze, m pral mete m nan stil ou, m pral mete menm jan avè w, kote sa w pa konprann la a? Ou mande m padon? Ou mande w padon? Di ton lyon. Wap di tonyon? Mwen ka moun map rele l yon tonton monche Nou pa menm espès Nou pa animal Yo Baz sèl sa m konnen menn Ayiti baz pa gen serye met grenn nan moun dwa lè manzè antre pou tout gwòs li Men baz Ou wè otomatikman ke manzè gwòs Ma chérie. Mwen trè byen e ou menm? Mwen anfòm wi. Bon m di w, m pap tò rete non paske son nouvèl ke m vin ba ou. E sa m ap di w la, l ap choke w wi men m pa t vle pou w rete pou nèg pa wè. Se pa anyen grav ke m gen non. Pou ou l on ti jan grav men pou mwen sa va. E Dady rantre, ou konnen Dady rantre donk m oblije rantre Pòtoprens wi. A fòs ke m anile yon egzamen, lè m rantre Gonayiv ankò, y ap fè m, y ap fè m al nan repriz. Rete tou ale nan repriz, e sa m te ka di, si w pa vle echwe, paske sa oblije fè m sa. Se pa mwen menm, m konnen depi Dadi rele m, li rantre, li rantre Ayiti, donk mwen menm m sipoze rantre Pòtoprens al jwenn li. Nou gen bagay pou n fè, nou gen anpil bagay pou n fè. Men m p ap fè anpil tan non. De semèn oubyen yon semèn m ka fè. Ou pral manke m anpil. W ap manke m tou wi sista. E sa k fè m vin di w sa? M prale jodi a menm. Wè la, e gen map bwa gwo kaza la, tonè kraze m bwèl matye sou tè di malan de sa. Mwen mè mèm, yo te di m touye l, m tap touye l wi. M tap touye l, tonkou nè lè, gen lè l pa manje m menm, te m fè mal pou l, kou nè l nan manje rès moun. M gade gwo pat nan ba, e moun la kalibya avè l, e gratè l ap manje. Bon dam nan banm randevou la anba solèy sa ap kanpe la. Pseww Hein ou nan la Madan bal bal bal bagay nan menl la m konnen la dam nan paka pa jerem Kleren edem ede m jwenn dop sa bal lage nan menl Woy nèg fi a ui Jwenn mwen pa santi Oh la madam Koman ou ye? Mwen la wi. Kounya m pral bwè kleren monchè. Kounya elèv yo menm sa yo bwè men sa yo. Chak moun aprann yon metye yon jan. M aprann dejwe moun, m aprann met moun sou bon chemen. Anba bèyè konnen dejwe m ap dejwe. Ou konnen anba lapli tap tonbe, anba bonm lapli mouri fi gad la nan bòs ou. Sa wè m ba ou la gwo dòz wi, bravo. Epi kenbe sa nan men w. Moun yo pa vle wè m non senyè. Tap konn bon. Gade yon dosye. Ba moun sa yo. Wap konn moun, wap konn zanmi Pòtoprens.